Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Jodi a se lundi, lundi 7 novembre 2022. Nan 13 jou ankò, se sra le mondial, la koup du mond. Donk euh, nou pral enterese nou anpe plis a aktualite foutbalistik, paske pral gen yon mwa plezi foutbol. Men, konsa tou nou ta kapab di pen nan, douleur Haiti. Enben poko rezoud. Non poko geri plè Ayiti an paske bagay yo vrèman grav nan peyi Dayiti. Mwa sa m'interesse pas. Sa ki enterese m, m ta kapab di se ti koze peyi Dayiti. Pwoblèm peyi Dayiti. Soufrans peyi Dayiti. Mwen vini maten an la avèk kelke analiz e nou pote ba ou tou kelke enfòmasyon. N ap kòmanse dabò avèk yon nòt ki sòti pa bò kote Youri Latortue. Youri Latortue apre yo fin pran sanksyon kont li nan peyi Kanada, peyi Etazini, li mete yon nòt deyo pou eksplike ki sa. An al nan not sa. Not la di a se ke la kestyon enteres suite a des aligasyon grav présenté par des compatriotes à certaines instances canadiennes et américaines, ces deux pays ont adopté contre moi des sanctions financières. Aussi, pour éviter de nuire au fonctionnement de toute entreprise commerciale auquel je suis affilié et par considération de leur clientèle, autant que mes partenaires, j'ai décidé le temps de ma défense et de me retirer de toute activité commerciale, notamment agro-industriel de production nationale auquel je m'adonnais jusqu'ici. Je prends l'engagement de combattre ces allégations dont je suis victime et continuerai à appuyer les efforts du Parti Haïti en Action en vue de la défense des intérêts du pays, en m'obligeant à modifier mon emploi du temps. Toutefois, j'estime de mon devoir d'annoncer publiquement que je suis d'ores et déjà disponible à recevoir les évidences retenues contre moi. Des années de rumeurs et d'abus diffamatoires sans aucune preuve doivent finalement être Confrontées pour que ma crédibilité et mon honneur soient rétablis. Alors, c'est un avis qui sortit en date 6 novembre 2022. Yuri la Tortue a dit ça li retire pour pour le nous a fait business parce que c'est le temps pour le prendre défense li. c'est le temps pour penser ou pour couper court à qui ont série de paroles a parlé comme quoi moi je suis dealer, je suis qui quelqu'un Ki antre nan lojik blanchiman non je suis pas comme ça je suis un ancien sénateur je suis un politicien yon moun ki ap batay pou rive sa l ye a pa gen pwoblèm depi des années gen anpil pawòl k ap pale kòm kwa mesye sa yo ta nan dwòg mesye sa yo ta nan bagay ki sal men Youri Latortue ale jiskobou e i ve se defandre jiskobou paske tout sa kap di yo la dapre Youri Latortue se nan perspektiv pou kapab sa limaj li. Men ekoute euh. Yo te pale nan radyo. Joseph Lambert te fè konnen ke madam Cizanne wè te dil konsa lap fèl peye pou yon enpertinans grav. Est-ce que je peux considérer ça comme yon sòt de parad? Men ekoute, pa bliye, moun sa yo se soumoun yo ye. Moun peyi blan sa yo. Mwen chak tan m ap pale de Ameriken, chak tan m ap pale de moun oksidantal sa yo, toujou gon seri de moun k ap di m, A, ou rale twò fò, bagay sa. M pa gen viza Ameriken, m pa gen viza Lafrans, m pa gen viza Kanada. Ok? Sa pou m peze a, fò m peze l. Ban m di nou yon bagay. Tann dat gang ap. Chawaye kò yo nan peyi a la. Gang politik, gang tout kote. Mwen m dakò, y ap bay nèg sanksyon. Men, gen madanm gang la, kòmanse voye yo tounen ba yo. Gen gwo mezi pou nou pran la, pou nou kapab afebli yon seri de nèg. Kòmsi pou yon peyi anba bouch ou a la, men sa w ap fè l. Gade pou w wè. Nou achte bagay nan men w, men sa w ba nou kòm cha. Bon, ou wè, nèg yo kòmanse ap depatcha yo. TT, fò m di w byen, nèg yo ap depatcha cha yo. Ou genlè pa konn sa k rele je nèf lan, TT. Humm Chero paske m te wè w fè yon tweet pou di oh Charo pa gen anyen zanmi m ret trankil tande frè m ret trankil ou wè nèg sa yo k rele je nèf lan se blan se nèg ki konn batay paske mwen m pa konprann anyen nèg yo yo pa pè ayisyen parèy yo donk se pou m di nou ke jan de sanksyon sa yo yo peze yo fè pwa nan balans lan paske se menm ekip la. Ou konn kilè sanksyon sa yo yo tap fè efè? E si Kanada, Etazini sanksyone yon moun tankou m? Se piwèt kap fèt kite nèg yo bay pitit yo presyon. Men ekoute Youri Latortue, mwen je panse ke menm si se presyon ou pa, Youri, Lanbè e dotre pèsonalite, sa ap fè efè sou nou. Nou konn kòman? Fò n rive nan yon moman, nou menm lidè politik, Pou nou pa ouvè ankenn brèch bay blan. Tout moun ap wè blan se bezwen, bezwen vin ouvè le kò par la fòs. Eske nou konprann? Lè nou nan yon lojik pou n di bon, n ap ret nan peyi nou, n ap kite madanm nou nan peyi nou, nou p ap tèlman bezwen viza blan, nou p ap tèlman bezwen pati, lè sa blan pral achte figi nou. Ou wè la a, si m fè yon mwa lage nan dègonn blan an w ap wè, y ap rele m y ap ban m viza. epi lè yo fin banm viza a kòm tout moun konnen m gen viza epi si m kontinye ap pale mal y ap cancel li eske n pa konprann kounya la kòm m deja konnen kòman yo ye si yo rele m yo ban mwen m ap tou di non konsa m ap kontinye pale nòmal nou mèt koupe l depi lè n ap ban mwen l lan eske nou konprann men nèg isi frè m m pa konn si se espri kolon an ki nan tèt yo. Se sak fè yo toujou ap maltrete ti pèp la konsa epi an retou blan an ap imilye yo. Donk Youri Latortue li pran yon rekil men li pa pran yon rekil nan politik. Nan kestyon biznis li pran yon rekil. Men eske nan kad rekil sa Youri ap jwenn elan pou kapab avanse. Nou te tande dè le premye jou lè reyaksyon de Youri Latortue, Joseph Lambert sou Scoop FM nan kad emisyon Haïti Débat. E Lambert ki dizè a madam Cizon ou byen ak ekip administrasyon amerikèn nan qu'elles aillent se faire foutre! Se yon bagay ki pat twò peze an tou ka sou Joseph Lambert. Nap fè yon chavire sou funeray Mikaben. Se yon dènye omaj. M panse ke anpil moun te fè deplasman pou te kapab al asiste ak funeray sila. Prè pou epole anpil moun. C'est un homme généreux. Se sak fè mwen menm kelke swa kote m rive map toujou pale byen de Mikaben paske gen anpil atis ki yo menm ebyen eh pat janm konprann nivo Mikaben nan. Mikaben mouri, Mikaben te genyen 61 ka. Sa vle di 61 mil moun ki tap swiv li. O pwen ke te gen yon konparezon antre Mikaben e Izo Vilaj de Dye. An tèm dabone. Se pa an tèm de kapasite artistik. Izo 71. Mikaben 61. Apre la mò, an pil moun plenyen. Mikaben pase a 100 ka. Lèl vin defen. Li fè 100 k. Paj Facebook la monte tou. Eee m te kontan wè anpil moun ki fè deplasman. M te kontan wè fanmi Mikaben, madanm Mikaben, pitit Mikaben ki t ap pale. M te kontan wè Carel Pedre ki li menm te fè yon bèl diskou nan okazyon sa a, pitit. Lyonel Benjamin, Carel Pèd. Carel Pèd ki se mèt mò. Konprann? M te kontan wè Tony Mix tou ki pa t genyen teni vestimantè pou okazyon an paske ou pa ka pral nan yon fineray ou pran yon bagay wouj ou mete anba vès ou, yon mayo wouj ou mete anba vès ou epi w kanpe nan mitan tout moun. Tout moun an blan! Ou menm ou mete kostim nwa sou ou. M te kontan wè le chanteur de disip Gazman ki te la tou. Nèg yo ti jan pat antre nan prensip la paske anpil moun te an blan. J'ai eu la chance d'écouter le fils de Mikaben. il riait, il faisait toujours des blagues. Euh, Je voulais aussi dire que je, un de mes plans, c'est de faire une fondation au nom de Mika Ben. Je, voulais aussi que tous ces projets continuent parce qu'il avait beaucoup de projets et beaucoup de projets. Je me souviens une fois, on était en Haïti ensemble chez Maméline. Et il a demandé à la servante d'aller acheter du thym pour lui. Je vous aime. J'ai eu la chance de regarder pas mal de personnes. J'ai eu la chance d'écouter le père de Mika Ben j'ai eu la chance de regarder toute la famille, ainsi que Karel Pedre, le frère de Mikaben. Et c'était un dernier hommage. C'est comme ça yo rend mon hommage. On n'était pas là pour pleurer, Men, moun yo te la, jisteman pou te kapab souri, nan yon dènye elan de senpati, de solidarite, on sepòl, on se soutyen, on souri ansanb. E pi, Mikaben, ale, tout lòt moun yo prale. Anpil lòt prale. Eske n konprann? Paske, ankenn nan nou pa p rete. Nou tout prale. E nou oblije ale.